Eske finalman l sòti nan silans li? Alò brèf fò n di ke Michel Martelly, m ap gade m wè nan yon videyo ki deja ap siakile atravè lè rezo sosyo, ben Michel Martelly a pri lapawòl jisteman pou kapab adrese li ak popilasyon an. Nan yon premye tan Michel Martelly fè konnen ke sitiyasyon an vrèman difisil men ekoute fason l ap pale a, Li anvi fè pèp ayisyen an konprann ke li se yon peple rezilyan, malgre ensekirite, malgre pwoblèm, malgre grangou, malgre povrete ekstrèm, se yon popilasyon ki kapab kenbe. E li di ke se evidan pou nou kapab fè linyon, la fratènite, la solidarite pou nou retire peyi a nan sa li ye jounen jodi a. Ou menm k ap gade, w ap wè se yon moun k ap pale ak kè li. W ap wè se yon moun ki vle pou peyi a chanje. Men s k o fon, se la reyalite. A ba wi, paske w ap poze yon premye kesyon pou w di, ben il est généreux quand il parle. Epi aprè, w ap di ke. Men il etè le prezidan Dayiti, kès kil a fe? Wi, e jounen jodi a la a, peyi Dayiti te kapab sou yon lòt ray, si li te aji de manyè pozitiv. Bon, antouka Michel Martelly, m ta kapab di ki depi kèk tan la ap kotwaye popilasyon an, eske se dan zin pèspektiv de kanpay elektoral? Je sè pa ankò, men ekoute, la sitiyasyon e grav, Michel Martelly a pri la pawòl jisteman pou kapab sansibilize popilasyon ayisyèn nan. On l'écoute. Ayisyen frè m ak sè m, mwen pa bezwen mande nou kouman nou ye. Paske mwen konnen. Mwen konnen ke nou bouke. Mwen konnen. Mwen konnen nou bouke pran lanmè. Mwen konnen. Mwen konnen nou bouke pase anba dan reken. Mwen konnen. Mwen konnen nou bouke pase anba pon pou n al chèche lavi nan lòt peyi. Mwen konnen nou bouke pa ka mennen pitit nou lekòl. Mwen konnen nou bouke pa ka desann anba lavil. Mwen konnen. Mwen konnen nou bouke sikile avèk kè sote andedan pwòp peyi nou. Mwen konnen nou bouke. Mwen konnen nou bouke tande bri bal maten, midi e swa. Mwen konnen nou bouke reziyen nou. Mwen konnen nou bouke viktim. Men mwen konnen tou ke depi nou deside tout bon vre, nou kapab jwenn solisyon pou n rezoud pwoblèm ensekirite k ap ravaje nou. E mwen konnen tou ke nou pa ka rezoud pwoblèm ensekirite an nan divizyon politik, nan ying-yang, nan dilatwa, pandan popilasyon an, li menm, li lage de bra balan. Nou pa gen pit pou n chire ankò. Nou pa ka kontinye afebli Leta. Fòk Leta a gen otorite. Fò l gen otorite pou konbat ensekirite, ranfòse enstitisyon yo, rekanpe lajistis ak lapolis. Mwen konnen. Mwen konnen tou ke pou nou ka rezoud pwoblèm ensekirite a, fòk gen tèt ansanm, fòk gen yon antant politik, fòk gen desizyon ki pran, fòk gen depasman de swa. Sekirite nan yon peyi, se premye pa sou chimen chanjman. Si pa gen sekirite, pa gen stabilite. E si pa gen stabilite, p ap gen envestisman. E si pa gen envestisman, p ap gen devlopman. E mwen konnen tou ke nou ka pran desten nou an men. Li lè pou nou mete diferans nou de kote, li lè pou nou mete sou kote tou sa ki divize nou. An nou montre mond lan ke nou menm Ayisyen, nou ka fè bagay yo yon lòt jan e ansanm. E nou. tout ansanm. Ayisyen frè m ak sè m, mwen pa bezwen mande nou kouman nou ye, paske mwen konnen, mwen konnen ke nou bouke, mwen konnen, mwen konnen nou bouke pran lanmè, mwen konnen, mwen konnen nou bouke pase anba dan reken. Mwen konnen. Mwen konnen nou bouke pase anba pon pou n al chèche lavi nan lòt peyi. Mwen konnen nou bouke pa ka mennen pitit nou lekòl. Mwen konnen nou bouke pa ka desann anba lavil. Mwen konnen. Mwen konnen nou bouke sikile avèk kè sote andedan pwòp peyi nou. Mwen konnen nou bouke. Mwen konnen nou bouke tande bri bal maten, midi e swa. Mwen konnen nou bouke reziyen nou. Mwen konnen nou bouke viktim. Men mwen konnen tou ke depi nou deside tout bon vre, nou kapab jwenn solisyon pou n rezoud pwoblèm ensekirite k ap ravaje nou. E mwen konnen tou ke nou pa ka rezoud pwoblèm ensekirite an nan divizyon politik, nan ying-yang, nan dilatwa, pandan popilasyon an, li menm, li lage de bra balan. Nou pa gen pit pou n chire ankò. Nou pa ka kontinye afebli Leta. Fòk Leta a gen otorite. Fò l gen otorite pou konbat ensekirite, ranfòse enstitisyon yo, rekanpe lajistis ak lapolis. Mwen konnen, Mwen konnen tou ke pou nou ka rezoud pwoblèm ensekirite a, fòk gen tèt ansanm, fòk gen yon antant politik, fòk gen desizyon ki pran, fòk gen depasman de swa. Sekirite nan yon peyi, se premye pa sou chimen chanjman. Si pa gen sekirite. pa gen stabilite. E si pa gen stabilite, p ap gen envestisman. E si pa gen envestisman, p ap gen devlopman. E mwen konnen tou ke nou ka pran desten nou an men. Li lè pou nou mete diferans nou de kote, li lè pou nou mete sou kote tou sa ki divize nou. An nou montre mond lan ke nou menm Ayisyen, nou ka fè bagay yo yon lòt jan e ansanm. E nou. tout ansanm. Ayisyen frè m ak sè m, mwen pa bezwen mande nou kouman nou ye, paske mwen konnen, mwen konnen ke nou bouke. Mwen konnen. Mwen konnen nou bouke pran lanmè. Mwen konnen. Mwen konnen nou bouke pase anba dan reken. Mwen konnen. Mwen konnen nou bouke pase anba pon pou n al chèche lavi nan lòt peyi. Mwen konnen nou bouke pa ka mennen pitit nou lekòl. Mwen konnen nou bouke pa ka desann anba lavil. Mwen konnen. Mwen konnen nou bouke sikile avèk kè sote andedan pwòp peyi nou. Mwen konnen nou bouke. Mwen konnen nou bouke tande bri bal maten, midi e swa. Mwen konnen nou bouke reziyen nou. Mwen konnen nou bouke viktim. Men mwen konnen tou ke depi nou deside tout bon vre, nou kapab jwenn solisyon pou n rezoud pwoblèm ensekirite k ap ravaje nou. E mwen konnen tou ke nou pa ka rezoud pwoblèm ensekirite an nan divizyon politik, nan ying-yang, nan dilatwa, pandan popilasyon an, li menm, li lage de bra balan. Nou pa gen pit pou n chire ankò. Nou pa ka kontinye afebli Leta. Fòk Leta a gen otorite. Fò l gen otorite pou konbat ensekirite, ranfòse enstitisyon yo, rekanpe lajistis ak lapolis. Mwen konnen. Mwen konnen tou ke pou nou ka rezoud pwoblèm ensekirite a, fòk gen tèt ansanm, fòk gen yon antant politik, fòk gen desizyon ki pran, fòk gen depasman de swa. Sekirite nan yon peyi, se premye pa sou chimen chanjman. Si pa gen sekirite. Pa gen stabilite. E si pa gen stabilite, p ap gen envestisman. E si pa gen envestisman, p ap gen devlopman. E mwen konnen tou ke nou ka pran desten nou an men. Li lè pou nou mete diferans nou de kote. Li lè pou nou mete sou kote tou sa ki divize nou. An nou montre mond lan ke nou menm Ayisyen, nou ka fè bagay yo yon lòt jan e ansanm. E nou. tout ansanm. Ayisyen frè m ak sè m, mwen pa bezwen mande nou kouman nou ye. Paske mwen konnen. Mwen konnen ke nou bouke. Mwen konnen. Mwen konnen nou bouke pran lanmè. Mwen konnen. Mwen konnen nou bouke pase anba dan reken. Mwen konnen. Mwen konnen nou bouke pase anba pon pou n al chèche lavi nan lòt peyi. Mwen konnen nou bouke pa ka mennen pitit nou lekòl. Mwen konnen nou bouke pa ka desann anba lavil. Mwen konnen. Mwen konnen nou bouke sikile avèk kè sote andedan pwòp peyi nou. Mwen konnen nou bouke. Mwen konnen nou bouke tande bri bal maten, midi e swa. Mwen konnen nou bouke reziyen nou. Mwen konnen nou bouke viktim. Men mwen konnen tou ke depi nou deside tout bon vre, nou kapab jwenn solisyon pou n rezoud pwoblèm ensekirite k ap ravaje nou. E mwen konnen tou ke nou pa ka rezoud pwoblèm ensekirite an nan divizyon politik, nan ying-yang, nan dilatwa, pandan popilasyon an, li menm, li lage de bra balan. Nou pa gen pit pou n chire ankò. Nou pa ka kontinye afebli Leta. Fòk Leta a gen otorite. Fò l gen otorite pou konbat ensekirite, ranfòse enstitisyon yo, rekanpe lajistis ak lapolis. Mwen konnen. Mwen konnen tou ke pou nou ka rezoud pwoblèm ensekirite a, fòk gen tèt ansanm, fòk gen yon antant politik, fòk gen desizyon ki pran, fòk gen depasman de swa. Sekirite nan yon peyi, se premye pa sou chimen chanjman. Si pa gen sekirite, Pa gen stabilite. E si pa gen stabilite, p ap gen envestisman. E si pa gen envestisman, p ap gen devlopman. E mwen konnen tou ke nou ka pran desten nou an men. Li lè pou nou mete diferans nou de kote. Li lè pou nou mete sou kote tou sa ki divize nou. An nou montre mond lan ke nou menm Ayisyen, nou ka fè bagay yo yon lòt jan e ansanm. E nou. tout ansanm. M panse Preval gen pou l sòti anba tè a tou pou l pran lapawòl. M panse Jovenel gen pou l sòti anba tè a tou pou l pran lapawòl. Ou konprann? Paske aparaman se jan de trik on apèl sa parad politik. De jan ki petèt m ta kapab di an pàn de popilarite epi rive nan yon moman jisteman. Ebyen lanse nan yon lojik de kotwaye la popilasyon. Eske Michel Martelly a fè du mal a la popilasyon ayisyèn? Eske Michel Martelly a fè du byen a la popilasyon? A vous de le dire. Alò, nou gen yon lòt ti videyo nou pote pou ou la. Lòt ti videyo a se konsènan zo. Mezanmi, je zo prèske pete. M pa konnen si se mal zo fè ki ap rapousib li paske tande byen, depi yon nèg ou te malfektè, ou te ouligan, ou te mechan, ou te asasen, ou te kriminèl, Ou touye de twa moun, ebyen tande byen, menm lè w antre nan legliz ou konvèti, mal la l ap swiv ou kanmenm paske sa se di a travè la bib. Donk tou sa w fè w ap peye l sou latè. Eske se mal zo fè yo l ap peye pandan ke li anba zèl Kris la? Men sa se la grand kesyon paske m ap gade m wè zo gen yon je la a mezanmi, je a menm ouvè l pa vle ouvè paske li menm tou li di ke Bon, genlè se sa l te fè sou latè ki tounen kont li, men li reziye l. Ann gade. Fanatik mwen yo bondye beni nou bondye beni nou koman nou ye nan jezi nou anfom si ke nou wè nou nou pa tandem mwen la si nou pa tandem mwen la ou konprann. E se paske zye sa ap bonm pwoblèm anpil kounya lèm lè kem te ayiti lè kem te ayiti e mte fè operasyon ladann nou konnen nan manyen afè moun nan pa respekte bondye mte kite bondye ou konprann mte ale nan deyò a deyò a nou te konn sa mte gon pye yon ponyèt kase yon je pete ebyen je sa la. E tout peche m yo m ap peye la. Je ap boulvèse m anpil. L ap manje m anpil. Si nou pa wè m, mwen la. Ou konprann? M gen pou m vini nan yon pwochèn videyo men zye a, l ap ban m pwoblèm anpil. N ava ede m priye. M gen pou m vini nan jou k ap vini yo. Pase wè l fè tout figi m anfle. Men Bondye konnen. Bondye konn tout bagay. Èlmi an pa gen pouvwa sou nonm sa a. Pa panse a lòt bagay non. Men pa sa avèk tifi la kap banm pwoblèm lan Men Bondye konnen nan va edem priye pase wout nou konnen wout la pa fasil men avèk avèk lapriyè nap avanse Bondye beni nou Bondye beni tout moun kap tande video sa bonjou tout moun se te frè David se frè David ki voye ti bout video sa zye sa banm anpil pwoblèm tande priye pou mwen fanatik mwen yo E tout moun kap tandel patajel pou tout moun si nou pa tandem konn uzi a kap banm problème m paka fis li téléphone nan anpil bondye beni nou. Antouka merci la famille kòm toujou un maximum de commentaires un maximum de partage mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pouce bleu an pou nou dir ke vous appreciez le travail puis après qu'est-ce qu'on dit à la prochaine.